M tande l te gen yon moun vin ak chwal la, chwal la la vin sou plas la la, se menm chwal la dap pike chwal la. Dap sasinen chwal la ak fos li a. Map kase tèt li map bat li map blese l. Map fè l tout bagay nèt map bat li. Karate e pa wòch a boutèy. Nou menm nou pa gen zam men militè nou ye, nou gen wòch nou gen boutèy. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Kile pep la fe afe yo pou ko yo. Paye misye tale pal diwo wi epot e volel ye e visye liye. Pep la pajam fanyen. Nou pa nan misye. Pep la pajam fanyen. Nap fe jou a poko rive nap fe. Mèsi la pres nap fe. E mal popo. Kiyes kap pale la. Nou pa misye pikan. Pikan delma 32. Yo konnen yo konnen ade a tout moun sa konnen pikan delma 32. Ok dako. Gen anpil taktik politik lè wap gade nenel kasi yo vwel li pa gen pwoblem avek andre michel majorie michel vre. Chak swa moun sa yo pale yo bwè byè ansanm yon sèl kote. Prara yo voye l pou si ap gen eleksyon vin prepare tèren pou yo ka konnen l soti nan SDP. Epoutan manti. Nèg sa yo vòlè. Imajine w e e e Nènè Kasi li gen plaj li la Miami kote l pase? Chak jou l al Miami kote l pase? Hein? Ou di konsa ke nenpòt kote ke yo ta wè l nan yon mobilizasyon. Ti e dèti vagabon ou konprann? Kokorat ki ap vin choute sou Moyiz Janchal. Jodi a la nou tout moun konnen lidè politik la rele Moïse Jean Charles. André Michel voye yon pakèt ti vagabon vin choute sou Moïse Jean Charles, men n ap di kastòl kraze sa yo pou mete kò yo sou kote. N ap di pèp la, jou k ap 7 septanm 2022 a, se leve kanpe, se leve kanpe atravè nan tout komin nan 10 depatman peyi a pou n kapab kolabore pou n leve kanpe atravè tout komin nan 10 depatman peyi a jou k ap 7 septanm lan se revolisyon pou n di mesye bank yo si yo pa te nan rezon Li te mennen yo okap, li ba yo telefòn, li te ba yo gwo vye pedi yo, sa fè yo vin defann Moyiz. Pase Moyiz, ou wè lè Moyiz te di kòw boule bank yo, lè Moyiz te di boule bank yo, Moyiz pa gen lajan labank. Tout lajan Moyiz se lakay li li mete yo. Se Nomeng li mete yo, li pa gen lajan labank. Sa fè wè l te di boule bank yo. E se yon nèg ki, se yon nèg ki pi rize. Ou wè tankou lè yo di yo konn ap pale André Michel mal. Andre Michel menm sal fè a tout moun wèl men Moïse menm pal la menm nan kachèt li fèl anba lèw gade sou Jovenel la Moïse se yon fòm li te konn abiye poul antre nan palè nasyonal poul al bote kòb èske ou janm tande Moïse di aba Moïse pa janm di aba non èske avanl te bay yon konferans èske ou janm tande li di aba Ariel li te di pral bezwen eleksyon fòk gen eleksyon nan peyi a poukisa li pa janm di aba Ariel lèw gade Moïse Moïse se yon pi gwo vòlè se premye lidè an Ayiti. Piga moise e plen moise te peye moun yo wi lè ou konnen piga ou konnen wi tankou m te wè tenten tap di konsa oh moise plen moun dèyèl se ou kob moise te bay a manzè fire a manzè fire te debloke kob la li pa moise li pa moise pou ta mete moun deyò e nou menm si moise vin nan manifestasyon nou gen bwa de pakat nou. Moise laje mde ranse yon goud nan kob li e Renold tip ki bal kob la avek Amos Zephyr ou pa wè la lap plenyen la lap kriye la nan pye Ariel poul kite Amos Zephyr ou janm tandel di aba tout kob Moise e nan konfwe fal mete yo avek sendomeng wi bondye fè ou pral pèdi yo gang lan volè a Moise se volè liye gang liye li mete nou la e Moise ki mete nou la e volè liye. Si wap di aba, aba, pa gen chwazi yon moun pou di aba. Peyi a pap dirije, peyi a pap dirije pa sèl Moise Chary kap dirije peyi a, tout moun nèt. Tout fwa nou wè peyi a pap dirije. Men lè w chwazi pou lè son sèl moun, eske sèl Moise ki pou pwoblèm peyi a? Moise pa sèl moun ki pou pwoblèm peyi a. Moise gen anpil bon bagay li fè nan peyi a tou. Fò n asepte a sa. Kòm kisa? Bon bon, se a letranje ou met tapi wouj pou resevwa yon nèg ki nan ki menm nwè a parèy nou. Bon mwen m ka maltrete misye? Anpi map maltretel. Lè li voun kote yo met tapi wouj pou li, lakay li epi map maltretel. Mwen mwen pap maltrete Moise. Mpap di ni aba Moise ni viv Moise. Selman map di peyi a nou tout mete tèt nou ansanm pou nou fè peyi a fon sèl. Se pa kesyon ni te li te Moise, ni li te pa Moise, li te Moise Jean Charles, ni li te pa Moise Jean Charles. Se ann met tèt nou ansanm pou nou fè peyi a fon sèl. Daprè ou menm lap fon bon prezidan pou peyi a? Oh. Moise vole! La mpaka di ou sa mwen mpaka di ou lap fè. Sim di ou wi lap fè ou menm ou di non. Pip mwen paka al lekol, m paka manje nan aba. Sa aba, sa aba ap pote pou nou? Chak jou pote aba, boule peyi a, kraze peyi a, nou nan menm bagay yo ankò. Se ann met tèt nou ansanm pou n fè peyi a mache, pou n ka gen sekirite, pou n pa gen pwoblèm gaz. Maten an mesye m al nan yon ti gaz, m paka pran gaz la non. Atò, mwen ki jan ki gen pwoblèm gaz la? E mwen ki jan ki gen pwoblèm gaz la? Neg yo pa rele li aba youri. Yo pa rele aba aba neel cassy. Yo pa rele aba neel aba andre michel. Se yon sel aba ki genyen aba moise jean charles. Men se mechan. E pa sel moise ki pou fe gaz la desann. Se nou tout net ki met tet nou ansanm pou sistem gaz la chanje. Pou gaz la pa nan men yon pòsyon yon moun, nou menm nou menm ki mete gaz nou pa ka jwenn li. Si e pou aba Moise aba Moise, peyi a pap janm ranje non. Alò gaz la e politik kap fèt avè l? Oh, e pa politik li ye? Kòman fè wè, kòman fè li pa politik? Depi kilè yon moun antre anba yon ponp alèz pou fè 50 dola gaz? Manti, ou pa ka fè l. Bon maten an, maten an m fè tout tou sa. M al kafou tifou. E goumen m goumen wi, m pa goumen. Kraze brize pou m fè yon ti galon. Bon. E konsa peyi ap mache. Vin nan lari a pou mache gade yon bèl bagay. Monchè atè a la n achte li 250 dola. Nèg a sot anba ponp lan li pran anba ponp lan wi. Li kanpe bò ponp la avè l li vann li 250 dola. A Emo Rijal ki fè sa. Se Neel Cassy ki fè sa. Se Andre Michel ki fè sa. Se Louis Abner ki bay pwoblèm nan. An nou met tèt nou ansanm tout moun nèt ni te phtk ni te Louis Latôti ni te sa l te ya pou n chanje peyi a pou n fè peyi a nou rive nan nivo ke jan n te bezwen l lan. Sou Aristide bay yo pa t janm konsa non. Kounya nèg a vine Moïse Jean Charles sesi sesa sa abolotcho yo ye tout gen nan men yo ok. Prezans sa nou menm antanke militan chalmas, antanke chalmasyen, antanke moun ki wè peyi yon lòt jan, antanke moun ki wè sosyete yon lòt jan pou n di moun sa yo lage pye l ayè le sèz alye nou menm nou pa dese kole avè yo e nou menm nou pa enbòs nou pa nan lide nou menm si n gon lidè l rele pèp ayisyen an si n gon lidè l rele Jean Jacques Dessalines ki sou chal li a la nou pa nan lide nou menm. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!